Bonjou, bonswa la fami! Avèk plezi nou antre laka ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Nou kontan avèk ou sou chanel la, pwiske ebyen eh nou menm nou la pou nou kapab pote ba ou yon maksimòm enfòmasyon pa rapò ak sa kap pase nan peyi Dayiti e atravè resmond la. Ojodwi lemisyon e ben li ap konsantre li sou 3 dosye. Kèl son lè 3 dosye? Nou pral fè yon ti pale sou euh pozisyon dè zòm de 400 mawozo pa rapò ak kidnaping 16 misyonè ameriken. E pi a yon dosye ki parèt trè brilan paske depi 24 è gen yon video ki ap tourne an boukle sou lè rezo sosyo. Video e eh byen kote ke yon pastè aparaman kap preche e pi. Li rale yon manchèt. Men manchèt sa se pou dire non ak zak ensekirite legliz viktim paske souvan yo rantre nan legliz al pran fidèl. Epi pou lòt dosye a ebyen se yon ti jèn ki li menm atravè yon videyo ki parèt trè viral se dènye tan kote ke li nan yon chanm e l ap montre anpil zam li posede. Alors c'est parti pour votre émission. Donc on est là, ça fait environ euh, trois 3 jours depuis que gagné environ 16 missionnaires qui ont même nommé monsieur 400 Maozoyo au niveau de la commune de la Croix des Bouquets. Eh bien, m'ta capable dit autorité américaine yo yo Trè preokupè par rapport euh, a kraft Plüzyor Relijye ameriken ki nan men mesye 400 mawozo yo. Nan yon premye tan m ta kapab di genyen presyon ki ap fèt paske le fèt ke yo voye FBI nan peyi Dayiti pou kapab ankete sou dosye sila a, se yon sòt de presyon psikolojik ki egzèse sou mesye 400 mawozo yo. Alò, yè a mwen te fè yon ti komantè parapò ak sa Bob C. te di pou dire ke, ekoute, Si gen lòt moun nan men yo lage yo epi kenbe ayisyen yo. Bon, gen moun ki entèprete l fason pa yo, menm si se te yon mannyè pou ta kapab ensite mesye 400 mawozo yo kenbe misyonè ameriken yo yon mannyè pou kapab genyen yon fòs ki deplwaye. Mwen men ki lojik m te fè analiz pa m nan, m te fè l nan lojik se ke Bob C. parèt un peu trop hostile envers les Américains. Sorry si m te fè kòmantè la konsa. Men, ekoute, gen moun ki fè m konprann ke, ebyen Bob se di l se nan yon fason pou kapab resere eto a sou mesye 400 mawozo. Antouka bravo paske, men fò m di nou byen ke se pa kidnape 16 ameriken ki pral fè yo resere eto a sou mesye 400 mawozo. Franchman. Paske ban m di nou, sa k ap pase nan peyi Dayiti la, nou mete ajenou, nou mande padon, nou plenyen. pou yo ta kapab voye yon fòs entènasyonal ba nou. Ou konn sa yo di? Yo di nou nan sa nou ye la a, nou poko nan sitiyasyon, nou poko nan sitiyasyon pou nou ta jwenn yon fòs entènasyonal. Donk, Lèzetazini li parèt trè mechan. Mwen menm pa rapò ak kidnaping ki fèt sou 16 misyonè ameriken yo, m ap tann pou m wè kisa Lèzetazini pral di. Ou wè se presyon y ap egzèse sou otorite ayisyèn pou kapab jwenn liberasyon moun sa yo. Aparaman, si moun sa yo pral libere, ebyen, w ap di tèt ou ke, Sanble se gouvènman ayisyen yan ki pral fè yon medyasyon avèk mesye 400 mawozo yo la a, oubyen leta ayisyen pral debouse l pou kapab bay lajan. Se sa wi. Osi senp ke sa wi. E mesye 400 mawozo yo fò m di nou ke nèg sa yo kanpe kinalaganach. Nèg yo di yo te mèt ap mouri, yo pap relache misyonè yo. San yo pa jwenn yon yota. E fò m di nou ke, wè kote yo mete moun sa yo, se yon kote peyi pèdi. Sa vle di pèsòn pa kab rive la. Se sèl mesye 400 mawozo yo ki kapab rive la. Konprann byen wi. E jounen jodi a la a, kachèt sa se sèl yo menm ki konnen l. Donk, kèlkeswa presyon ki ap fèt, sof si nèg yo ta kapab wè lamò anfas vre, ebyen yo ta kapab libere. misyonè sa yo. Men tout otan se ti jwèt e diplomasi k ap fèt, mande otorite ayisyèn pou kapab aji, mande otorite ayisyèn pou kapab pèmèt liberasyon moun sa yo a jwèt k ap fèt. Bon, gon videyo sou rezo sosyo yo, videyo sa a li bay kè kase. An nou gade. Byen pase la nan bon an, ping peng nou an, pil zam nan mouda nou, tèt frète, gras, chale men nan wazam nan. Ou sèlman wè yon ti jèn ki pran plezi pou montre tout gwo zam li genyen nan chanm li. Ti jèn sa a, aparaman, li ka nan 18, 19 an, epi apre. Donk, ou wè yon ti jèn konsa ki li menm genyen anpil zam lakay li. Li kontante l pou l fè videyo zam ke li posede. Petèt kapab pou yon lòt moun tou, men li menm li pran plezi l. Men aparaman, se kèlken ki s'anlize deja dan la filozofi mòtifè. Donk nou konprann ke jounen jodi a la a, si w ap mennen yon ankèt, w ap rann ou kont ke anpil jèn nan peyi Dayiti deja antre nan lojik sila. Aparaman, kesyon gang nan peyi Dayiti, si w ap fè yon ankèt, omwen 2 pou san jèn nan peyi Dayiti nan gang. M pa konn si m egzajere, petèt m ta kapab di 1 pou san. Men, gade byen pou w wè, anpil ti jèn ki dèyè tèl gwoup gang, anpil ti jèn ki dèyè lòt gwoup gang. Donk wa ou menm di tèt ou ki sa k ap pase. E anpil fwa lè w wè timoun yo nan lari an konsa tou, sa konn gen enpak. Demen, jodi a yo nan lari, demen yo chèf de band, yo chèf de gang. Donk mwen panse ke Leta kite bagay la pouri nan men n, se yon bagay yo te dwe pran alabaz. Jounen jodi a la kèlken ki se fè prendre an videyo pou kapab montre zam li genyen yon minè ankò, ebyen se pa grav. Donk se yon fyète pou li, paske a la plas de lekòl, se zam. Se genyen anpil zam nan ki enpòtan. Lòt videyo ki parèt trè viral mezanmi, bon bagay sa son tèt chaje wi. Mwen m pa vle fè kòmantè sou li paske Bondye di w priye veye. Gen yon fason pou w defann tèt ou. Aparaman si yon moun vini pou l touye w, si w jwenn pou w touye l, touye l. Yon pastè mande kretyen yo sispann lach. Paske sèt istwa yon bandi. Oubyen 2 grenn bandi antre anndan yon legliz, li pran moun nan, epi l vire avèk li a, kretyen yo anndan legliz dwe gen manchèt. M p ap di plis. Ann gade. Fòk ou gon manchèt. Okontrè, paske lè malafra a rantre nan yon legliz, li sot depi anba l mache rantre. Hein? Epi pou l pran yon pastè k ap pale, epi pou l vire tounen avè l, epi l pran machin li vire l ale avè l. Non, sa pa posib. Okontrè! Okontrè, èske se sa frè yo? Okontrè, okontrè, depi jodi a, okontrè. O o, mezanmi, o o, o o. Eh eh eh eh sa pap pase konsa. Si Bondye vle youn nan nou ka tonbe. Nou pa gen lavi etènèl deja? Enben son erè enmi ap fè. Si son bal li ba nou, son bal li gaspiye. Paske nou deja gen lavi etènèl. Pa vre? Enben. Okontrè, fòk nou rezoud pwoblèm sa a. Èske n dakò? N ap rezoud pwoblèm sa a youn fwa pou tout. Wi, se konsa. Se nan Labib nou ye la, Lik chapit 22 vèsè 36. Fòk nou rezoud pwoblèm sa a. Fò malafra a konnen legliz se yon lye sakre ke l ye. Moun k ap sèvi Bondye se moun beni, se moun sakre, se moun pou yo respekte. Alelouya! Humm antouka pastè sa sadik papa m pa vle di anpil bagay m pa vle fè twòp kòmantè pou kretyen yo estime ke li pa bon m pa vle fè twòp kòmantè tou pou anpil moun estime se pa nòmal men kiyès ki gen rezon eske pastè a nan bon dwa pou l di ebe kretyen yo dwe mache ak manchèt yo vin legliz ak manchèt nou lè yon nèg vin anndan la pou l fon lòbèy Ebyen nou menm poun kapab pase a laksyon. Men pastè banm di w, mwen m panse ke se yon pwoblèm pou ke leta asime responsabilite l, otorite yo asime responsabilite yo paske nou pa kapab lage sitwayen yo a la boucheri. Se leta ki la pou kapab asire sekirite moun, lapolis. Ebyen fòk nou asire responsablite nou sinon ba di moun pa mache nan lari. Men pastè fò m di w tou a kote manchèt la fòk nou aji fwa nou. dans la prière. Merci beaucoup la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage.